li pa pran reskonsablite l vre paske anndan leta a paske fòk ta gen anndan lapolis la menm fòk ta gen sa yo rele yon resiklaj pou yo gade kiyès ki bon polisye kiyès ki pa bon polisye paske nou menm jounalis nou kapab di w se kamera nou se mikwo nou se yon plim se yon kaye ki zanmi nou se telefòn nou ki zanmi nou Nou pa èlmi ankenn moun, menm bandi an nou pa èlmi ankenn moun. Gen de moun ki la a ki sou channmas a tou ki konn gen pwoblèm. Pwoblèm, m kapab di ki gen pwoblèm, kay yo boule, y ap viv lan geto. Nou menm jounalis lè nou ba yo mikwo, nou menm tou medya an liy lè nou ba yo mikwo, e moun sa yo tou yo jwenn dèyè dyaspora ki finansye lan moun sa yo ki fè ke moun sa yo tou gen yon fas ki vin jwenn yon amilyorasyon nan pwoblèm yo. M kapab di leta avèk chèf de la polis lan tou ki fè anpil erè nan sa l di avèk sa yo ekri a tou. Romelo mouri anndan komisarya. Fò nou asime reskonsablite nou mesye. Fò nou asime. Nou menm kòm de la polis. Ou menm chèf de la polis lan m ap pale avè w menm. Si ke yon moun mouri anndan yon komisarya, fò nou asime reskonsablite nou pou nou di, wi moun nan mouri anndan komisarya. Nou pa ka fè manti. Lè nou tout gen yon pwoblèm, lè polisye a gen yon pwoblèm, lè yo touye yon bandi enben yon gang touye yon polisye, lè polisye a mouri nan yon aksidan, Li pa ka touche. Kiyès ki ba yo madan polisye a mikwo? Ki moun ki ede yo atravè sa pwoblèm ke yo gen an? Se nou menm kòm laprès. Sa m te kapab di mwen menm lan non Romelo e mwen ap travay pou yon radyo sè lan kapital la ki se RCH 2000 e ke m gen pwòp medya an liy pa m tou, m kapab di e nou menm laprès la nou manke konekte. Maten map tande yon ansyen senatè kap fè pwopagang depi byen lontan sou yon radyo ankò, li pa pale de sa ki pase a, li plis ap pale de yon òm politik, e pandan se tan jounalis, Romelo konn bay misye mikwo, Romelo toujou prezan lan tout manifestasyon, Romelo toujou prezan lan tout sa ki genyen. Pa rapò avèt enfo lari a, tout kote Romelo toujou ye. Men jounen jodi a ou pa ka pale de yon moun, yon homme d'affaires. Wi li mouri sa fè nou mal kòm laprès, men tou senpleman senatè a te dwe asime reskonsablite l, li konn Romelo byen. Li ta sipoze pale lan non Romelo. Ok Angelo di nou, èske w te la nan moman Romelo te mouri? Bon, m kapab di w nan moman jou dimanch, se pa yon jou ke m pran lari, m kapab di w byen jou dimanch e jou pou m rete avèt pitit mwen. Paske m gen pitit fi m, m gen pitit gason m, e jou m toujou rete avè yo lakay mwen, e m toujou ap jwe avè yo, ba yo leson tou, e m kapab di w byen, e m pa t prezan nan moman an. Men sa fè m mal tou, e lan lanmò konfrè a, e jan l pase a, se lapolis, yon polisye ki tire yon jounalis, Jounalis pa fè ankenn, pa fè abi, jounalis pa konn touye moun, jounalis pa lan kindapin, jounalis pa lan vòlè, m pa wè poukisa a chak moman depi yo jwenn yon ti, nenpòt bagay ki genyen jounalis ki toujou ap viktim. Amadi mouri la, bandi, bandi k touye Amadi, E jounalis pa gen pwoblèm avèk anken polisye, yo pa gen pwoblèm avèk ni chèf de lapolis la ki fè erè a tou, pandansetan yon jounalis mouri anndan komisarya, mouri pran bal nan tèt pou di e gaz li pran, yon bonbòn gaz, bonbòn sa e manje li ta pral fèt. Romelo se yon zanmi m kapab di w lè l vin sot Pòdepè, E li pa gen zan, fanmi an e e anndan kapital la, mwen menm son kapitalis, mwen menm se lan kapital la mwen te, kay mwen pa lwen a kote mwen te a, malgre pwoblèm ensekirite, pwoblèm e nou konnen pwoblèm ensekirite a son pwoblèm k'ap vale teren, Romelo m kapab di m se premyè moun lè l vin atè a Channmas la, li di m Angelo m pa gen. Nou gen plizyè lòt jounalis Eddy, Emancipation, tout ekip la, nou toujou la pou Romelo. Men lan moman Romelo wale, ou kit, li kite w pitit fi. A voye l al bò kote m. Mesye si n ap gade nou wè kò m fè chè de poul. Manman pitit li rele l, li di Romelo, voye mil goud pou mwen pase jan bagay yo chè la, voye mil goud pou mwen pou m fè manje. Nou gen yon kòlèg nou k ap travay lan Rega FM ki se Elena. Elena te la. Madanm nan di voye mil goud pou li pou l fè, pou l, pou l manje pase ti mamit diri Pòdepè vann trannsi, trannsi dola yon bagay konsa l te di. Mwen menm pèsonèlman m di nou menm jounalis, patwon medya yo fò nou kapab pran reskonsablite nou. Ankadre jounalis yo, ankadre jounalis yo mesye. E pa rete tann esponnsò. Lè yon esponnsò ap vini peye jounalis la, ede l, li gen pitit, li gen madanm, peye jounalis la, ankadre jounalis la mesye. Mesye, jounalis la, nou menm direktè opinyon yo, depi nou pale lan radyo, nou tou pale de, nou pral rele tèl lidè, nou pral rele tèl moun. Non, repòtè yo k lan lari a yo se moun tou. Repòtè yo syeye, si pa gen repòtè lan radyo pa gen radyo. Sponsò a pa ka fè radyo a. Se nou menm ki lan lari a ki ka fè, ki voye radyo a moute atravè kad travay nou nan, jan n ap sèvi popilasyon. Yon moun gen dwa pa ka, yon moun endikape l pa ka deplase, l ap tande radyo. Li tande tout sa k ap fèt lan lari a. Yon moun k avèg ki pa ka wè yon chèn televizyon men depi. Jounal la kòmanse. L ap tande atravè 2 repòtè yo. Mezanmi e Romello ap travay nan yon medya entènasyonal e malgre l te gen paj anliy li e Djim Studio l ap travay pou Djim Studio m kapab di w e Romello ap travay pou li. Li fèt entegre lan medya tou. Malgre l te gen paj anliy li. E m kapab di e madanm Romelo m nou swete w nou tout e gwoup jounalis tradisyonèl yo tou e medya anliy yo nou swete w kòdoleyans e ou menm a tout pitit fi a, pitit Romelo a e nou kapab di w Romelo bon vwayaj Mew fok ou jwenn jistis ou. E direktè lapolis la chanje mo w. Mèsi. Nou wè lapolis la mete deyò a, m te konn toujou di lan sosyete a gen 3 kategori moun, gen fatra moun, gen rejè moun, gen krèm moun. Sa fè m santi DG lapolis lan fè pati fatra moun oubyen rejè moun. Poukisa? Si lapolis lan kapab di. Romelson Valcin mouri lopital Bernamez son rejè moun son fatra moun kap pale a nou demanti nòt sa Romelson Valcin mouri depi nan komisarya delma 33 lapolis fizyel e jounen jodi a nap di fanmi Romelson mete grenn nan bounda. Si nap fè Omerson bay tèt li jistis avan l antere fèl jwenn bal jistis. Paske n paka kwè nan lajistis peyi nou. Prezidan Jovenel te di yo fèl nome 50 jij kòwonpi. Jounen jodia aparèy jistis lan li paralize l kraze l fini. Nou paka kwè nan aparèy sa ankò jounen jodia. Ke fanmi Romelo mete grenn nan bounda yo fè Romelo rann tèt li jistis avan l antere. Swa nèg yo pran, swa bakòp sa ki tire Romelo a mete tèt yo Matisan, lè yo rive Matisan, Matisan 7 oubyen Matisan 25, nèg Izo yo di, m ap met men sou ou, yo fè l peye sa l te fè a. Piske lwa kama a, fòk li retounen, fòk li antre anndan enstitisyon lapolis lan. Jounen jodi a. Pou sa k fè jounen jodi a yo pa al eseye bay moun gran sid yo pase? Pou sa k fè yo pa eseye bay moun Okap al lakay yo alèz? Jounen jodi a se jounalis ki sib lan. Donk nou deplore nòt sa a e nou demanti l. Donk nou mande fanmi Romelo mete grenn nan bounda pou bay Romelo jistis paske Romelo mouri nan yon moman kote l pral pote solidarite. M pa yon jounalis. Pa gen moun ki pa rekonèt Robert Dimanche. Yo gen dwa pa rekonèt mwen. Men Robert Dimanche tout moun rekonèt Robert Dimanche. Poukisa lapolis arete l? Kisa l fè? Yo arete l. Tout jounalis yo ale. Yo wè se jounalis ki anndan wi. Yo wè se avoka k la wi. Lapolis deside bay gaz lakrimojèn, vide bal reyèl. Nou wè Lekaen pran bal bò vant. Se Bondye k sove l. Epi Kenny yo bat Kenny lan tèt, Kenny yon jounalis tout moun konnen trè byen Renal Peti Frè tout moun konnen, pa gon moun ki pa rekonèt Renal Peti Frè lan peyi a, donk yo bat li, donk nou menm nou mande fanmi Romelo, zanmi Romelo ke yo fè Romelo bay tèt li jistis, paske nou pa kwè lan aparèy jistis sa, nou pa kwè lan aparèy jistis sa, nou pa kwè lan kou de kasasyon, nou pa kwè lan anyen! Se laprès yo menase. Sa vle di libète de la près è menase. Jounen jodi a, Louko Dezi, Gary Pierre Paul Charles, e anpil lòt nèg ankò san m pa site non yo, pa met nan tèt nou se Romerson ki mouri. Se pa Romerson ki frape, se laprès an jeneral ki frape. Jounen jodi a fòk nou di hey! Gon bagay nou dwe fè. Pou sa fè plis pase 5 a oubyen 6 jounalis mouri lan yon sèl ane. Lontan jounalis te konn tonbe, men l pat konn tonbe konsa. Jounen jodi a jounalis yo tonbe twò mal, yo tonbe twò souvan. Donk fòk nou di yon bagay, fòk nou di Liliane Pè Paul Charles e anpil lòt tankou Konpè Filo, Mavel Dandin, anpil lòt ansyen te goumen pou mete près la kote li ye jounen jodi a, nou menm jenerasyon sa a fòk nou di ey. Si yo te goumen yo mete l kote li a nou pa ka tounen l an nou pa ka fè l fè bak fòk nou fè yon ti avanse gon bagay nou dwe fè. Donk nou gen anpil aktivite nou gen pou n fè, nou gen omaj nou gen pou n fè letan ke nou konsilte tout lòt konfrè yo sitou Mesye ki travay anliy yo e Mathian Renald peti frè m felisite l ki mande tout jounalis ki travay pou medya anliy yo pou yo fè yon nou ta kapab di yon trèv lan tout aktivite lapolis lan gen pou l fè e n ap kèlkeswa aktivite lapolis lan gen pou l fè n ap boude yo. Nou poko ap reprann aktivite sa yo jiska nouvèl lòd. Nou swete tout moun fè solidarite ansanm avèk nou menm jounalis an liy yo sitou pou fè solidarite ansanm avèk nou pou n pa al nan aktivite lapolis lan piske lapolis lan jounen jodi a yo parèt kòmsi se nou menm ki sib yo, kòmsi se nou menm y ap goumen avè, yo pa vle bay pèp la sekirite. E pa bliye gon yon sitwayen ki te di lè fòs etranje a vini an Ayiti, Frantz Elbe jounen jodi a ki siyen nòt sa li pral achte dlo. pou fòs etranjè yo, li pral achte dlo, li pral achte pate pou sòlda yo. E n swete vrèman ou reprann tèt ou Frantz Elbe, ou antre nòt sa a ou mete deyò a pou di ke yo te fè w fon erè paske jounalis Roumelson Valcin pa mouri anndan Lopital Bernamez, men l mouri lan komisarya Delma 33. Otrefwa, mwen te nan RCH 2000, men malerezman sa te vin mal pase, mwen te abandone. Men, retounen m atè a, se te Romelson ki fè m retounen atè a. Depi l pa wè m, l ap rele m. Pou m ale brèf pou nou, m ap retrase sa k pase a egzakteman. Nou soti nan Mach Dèlma 17 lan. Pandan n kanpe bò legliz Dèlma 17 lan, yo rele nou, yo di nou ke yo arete Dimanch. Lè nou di arete Dimanch, enben, nou prale nan komisarya a, men Womelson ale nan komisarya a nan lide pou li fè dosye. An menm tan tou, li solidarize l avèk konfrè l lan ke yo arete. Romelo vini lap fè dosye lap fè dosye li rete la epi vin rive yon moman jounalis yo devan antre komisarya a menm nou kite grand barrière lan nou monte eskalye a nou devan antre a la Romelson still toujou ap fè dosye e son moun whatever kotem ye nan manifestasyon m toujou ap voye jem poum wè kotel ye nou gen dwa pa fè tout pakou a ansanm vrèman nou kòmansel ansanm pa bliye chak moun gen travay pa yo pou yo fè travay nou yo diferan Li oblije li menm li swa li kite m oubyen swa mwen menm mwen kite l. Men youn toujou ap voye je sou lòt. Bon, si m pa wè l, w ap wè m ap rele l pou m di kote w ye kounye a, sa n ap fè, eksetera. Menm lè m antre lakay mwen leswa Romèlson ap rele m. Epi pandan m ap veye sou sou Romèlson epi nèg yo, yo bay gaz lakrimojèn, yo tire bal reyèl. M ka konprann. Anndan anndan komisarya a te rive yon moman nou pa t ka nou pa t ka gen kontwòl sa k ap fèt men aprann met nou nou nou gen yon metriz de swa lakay nou yo gen yon fason yo aprann polisye yo pou yo metrize moun men polisye sa yo yo menm ki m pa konn kisa k te nan tèt yo ak sa k pa t nan tèt yo yo pa t dakò metrize moun ki t anndan komisarya a yo te aji bal yo te aji avèk gaz lakrimojèn pandan mwen menm Kerby Lindor e dòt jounalis nou kouri fè yon bò. Robelson menm li kouri fè pa lòt bò e se nan fè pa lòt bò a nèg yo vide l atè. Kesyon se bonbòn gaz ki touye Romelson nan sa se manti. Mwen menm mwen menm mwen pran angajman sa mwen pote yon demanti fòmèl sou sa Frantz Elbé di a sou nòt ke DG pnh la soti a se manti mwen pran angajman m pou m di l se manti nou touye Romelson M pèdi Romelson se vre men Bondye ap Bondye ap banm jistis mwen Bondye ap banm jistis mwen avè nou nou fèm pèdi Romelson map jwenn jistis mwen avè nou map jwenn jistis mwen avè nou Bon mwen menm mwen te temwen dè ke mwen avèk Romelson lè Romelson viktim depi a midi a 4 è 2 bakòp priyè Romelson avèk yon anbilans Kwa Wouj. Yo kouri avè li Bènamez. Dè ke m rive Bènamez, pou m antre, polisye yo fè foto m, yo fè foto badj mwen. Yo pa t ban m aksè pou m te wè Romelo. E yo fè foto Romelo, yo pibliye sou Facebook. Romelo te gentan mouri. Mwen gen prèv pou m di ke Romelo pa t resevwa yon bonbòn gaz. M ap pran telefòn mwen pou n montre foto a.